Anpil fwa, gen moun ki rete anlè. Depi w fin kite Petyonvil, ou pran Peleren, ou pran Tomasen, Laboul, Fèmat, tou sa, ben, sè Jan la, yo konn tande sitiyasyon moun Vilaj de Dye, moun ki enpe patou dan lakapital, moun ki chirplonbe pa kestyon ensekirite a. Men, ekoute, ojodui, yo kòmanse ap viv lanfè a. Depi kèk jou la, gon sitiyasyon tansyon, onivo de Laboul. Zòn Fesa, kote ke bandi pran zòn sa yo lajan kontan. Kounya la, bagay la pa bon menm, si nan yon sètèn peryòd te gen kèk kote yo menm ki te eparnye pa kesyon ensekirite, pa kesyon banditism lan, bandi k ap feraye dan la Repiblik, ebyen jounen jodi a la n ta kapab di, a, nòt bès. A wè, paske bagay la rive lwen. Depi kèk jou la genyen yon afwontman nan zòn Laboul, Kote ke nèg bandi ki sòti nan Vilaj de Dye, ki sòti nan Gran Ravin, mesye sa yo al fè baz yo anlè a la a, sa w tande a la a, yo vle pran zòn nan pou yo achte l lajan kontan, menm jan yo fè nan Gran Ravin, nan Vilaj de Dye, epi tèrorize an retou la popilasyon. Men ekoute, Gran Toryan ki nan zòn nan, lapolis, Et d'autre band rival je peux dire nèg yo di sa pap pase. E se nan sans sa a genyen gwo batay ki eklate jis nan moman nap pale la a ebyen lapolis sou plas lap pete bal ak bandi. Nou pral esplike w kòman sa fè rive la. Nou kontan avè w. Bagay la li tris anpil. M ta kapab di li sòti nan grav pou vin tèrib pou moun k ap viv anlè a. Genyen yon gwoup nèg ki sòti nan Vilaj de Dye, ki ale nan Gran Ravin. Nèg sa yo, yo pral maniganse yon plan. Youn nan yo rele Ti Makak. Misye pral fè baz li anlè a, piske gran paran li se moun zòn Fe sa a. Nèg yo deside yon bon maten yo pral fon baz anlè a, pandan ke yo pase. pa wout k ap mennen yo nan zòn sa a pi fasil. E lawout se, Mòn Lopital, Kafou, pase tonbe nan Taraz, epi nèg yo vin tonbe nan Fesa. Se la a yo vin refijye yo. Men ekoute, dans sèt zòn, y a de pezible sitwayen. Y a dè envestisè egalman. Tout moun konnen Gran Toto. Toto, ki li menm se yon grandon nan zòn sa a, Toto di, Ekoute! Nou pa kapab kite bagay sa a nan figi nou an la a sinon nèg yo ap mete nou deyò. An retou, yo deside alò Toto deside ame tout gwoup de nèg ki bò kote l, pran sekirite, nèg ki ap veye byen li posede nan zòn nan, tout nèg sa yo ame. E anpil moun panse ke li nòmal paske ou pa kapab kite sitwayen sa yo vin simen latèrè. Bon, kote ki genyen sab yo tou, yo mete sekirite. Ki sa k pral pase? Konfli sa a pral eklate nèt apre Toto fin pase alaksyon. Paske, Toto di yo pa ka rete lotbò a. E anpil moun ki abite nan zòn nan tou di, Ekoute, ebyen, moun sa yo, ebyen, yo pa ka vin rete la a tou. Nèg ekip Toto a pral atake. Nèg yo planifye yon operasyon e yo pase alaksyon. Petèt ke L'opération a été mal planifiée, le coup est raté. Sa ta vle di, pa gen mò. Kounye a nèg yo pral planifye yon dezyèm operasyon pou kapab pote boure sou baz sa a nèg fè sa yo pou fè nèg yo kite zòn nan, pou fè yo vole kite zòn nan blanch. Men èske w konnen tout kote w pase gon ti grenn Juda? Ebyen gon Juda ki okouran de operasyon an, li fè nouvèl la rive jwenn nèg yo. Tande byen wi, operasyon sa ta pral fèt samdi. E koute, ebyen, ces hommes de Village de Dieu, de Grand Ravine ki nan baz fe sa, nèg yo antisipe, yo fon atak nan vandredi. Ki sa k pral pase nan vandredi? Gen yon pwòch Toto. ki sòti o nivo de ti bwa misye toujou ap kontwole bagay Toto yo anlè a byen Toto yo byen sur misye rete nan zòn nan lontan misye se youn nan moun ki toujou ap atake vòlè depi se vòlè ou ye ou vin nan zòn nan ebyen wap mal pase sèl siw ta mete kew anba vant ou ou pa al vòlè afè moun nèg yo pral pran misye paske gen yon konplo misye kite lakay li. li di madanm ni li pral travay madanm nan genlè gon pouk bat li madanm nan di misye pa ale non nan misye di non fòk mwen al travay e pourtan daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou il sanblere ke sitwayen sa te gen randevou ak yon lòt fi pou al dòmi avèk li misye kite lakay li lal nan lòt kay la e sepandan lè misye rive nan lòt kay la. Nèg yo deklannche sou li. Nèg yo tire misye. Epi, m kwè, dapre enfòmasyon nou kapab toujou fè konfyans, e nou mete l o kondisyonèl, fi a pran yon bal nan sen. Donk, poukwen li la, se atak a repetisyon. Nèg yo kòmanse ap vale tèren. Fò n di ke chak nèg yo vizite twoup pa yo. Se sa k fè m pral di nou ke nan batay sa gen yon dyèl a distans ant klan Izo ak klan. Krisla, paske genyen de twa nèg ki anlè a kap kouri dèyè nèg vilaj yo ak nèg gran ravin yo kal fè baz yo anlè a, se de nèg ki sòti nan ti bwa. Ebyen Izo li menm lal vizite nèg pal yo. E gen enfòmasyon ki di tou bòs Krisla te fon pase anlè a tou. Bon brèf, pa bliye m di nou nèg sa yo yo pa byen, ebyen batay sa lal fèt sou yon lòt tèren. Mèkredi Ki sot pase a la, bagay la te terib anpil. Anpil kout bal. Se petètre pou la premyè fwa, moun yo tande konsè bal konsa anlè a paske se pa yn abitid. E anpil moun te enkyè. Nèg yo tèlman pete bal, nèg yo monte laboul, yo pase dezire, nèg yo sakaje zòn sa yo anpil anpil. Lè polisye rive sou plas, polisye yo pat kapab rive paske nèg sa yo gen gwo bagay nan men yo e nèg yo tire anpil. Men polisye yo pral pase alaksyon. M ap ajoute pou nou, lè yo fin tire patnè sa ki se pwòch Toto a, ebyen misye te gen materyèl nan men l, nèg yo pran materyèl yo. Nèg Gran Ravin yo ki al fè baz yo anlè a nan fe sa a, ebyen Toto te voye lajan bay nèg yo pou di nèg yo ekoute mesye, si s on ti mwayen nou bezwen pou n fonksyone men men pa tounen la ankò. Nèg yo di, ki bagay sa? E chèf nou ye? Se swa jamè. Ebyen Toto di li menm tou, se swa jamè nèg yo pap rete nan zòn nan. M ap raple w, dènyeman, nèg yo desann nan yon min sab Toto genyen. Nèg sa yo al fèmen min sab la epi nèg sa yo tèlman bay moun bal anlè a, menm chofè moto pran bal. Sa vle di, nèg yo gen tan tèlman gen kontwòl zòn sa a, ebyen nèg yo konprann Yo se mèt e senyè nan zòn sila. Pou kounye a, m ta kapab di, moun pa anvi mache an tout libète kote nèg sa yo ye paske nèg y ap moute desann a gwo manch nan men yo. M ta kapab di lapopilasyon onivo de sèt zòn li vrèman teworize. Bagay la rèd. Bagay la rèd. Pou kounye a, n ta kapab di, nan kad konfwontasyon ki te genyen yo, nèg ti bwa yo parèt, te genyen dyèl ant ti bwa avèk gran ravin, yon dyèl a distans ki al jwe sou lòt tèren. Men nèg Tibwa yo fon evakye kò yo la yo bay lapolis zòn nan pou lapolis kapab fè travay li, netwaye. Eske y ap arive mete nèg sa yo deyò anlè a? Ebyen, fò n di ke ni lapolis, ni Toto, ebyen nèg yo, yo sèmante yo di ke afè pou nèg Vilaj de Dye, nèg Gran Ravin vin pran zòn sa a pou yo kontwole l la, pou yo fè l menm jan ak Gran Ravin, pou yo fè l menm jan ak Vilaj de Dye, ebyen se swa jamè. Sa vle di ke moun kap viv anlè a la a nou mèt atann nou ke ebyen nan jou yo bagay yo kapab pi tris paske nèg sa yo ebyen yo sèmante yap rete anlè a e otorite yo menm fòs lòd yo avèk lòt nèg ame nan zòn nan sèmante yap mete yo deyò. Vwala sitiyasyon ki genyen anlè nan laboul pou kowalye la a piske Moun kap viv nan zòn sa ebyen bagay la vrèman dur pou yo. Nou te kontan avèk ou sou chanèl la pou nou te kapab pataje enfòmasyon sila avèk ou nou konnen chèn sila se enfo 24 heures sur 24 7 jours sur 7 on est là on sera toujours là pour vous informer merci beaucoup la famille un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pas oublier bah nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!